Eseye kenbe rapò sa, kenbe kontak la pandan ke wap fè, menm pandan ke wap fè ak seksyèl la. Moun nan gen de jan lap gade w, moun nan gen de sa lap di w, tande sa fi a ap di w. Fi a pa ka di w kòmsi, a pa di w, arèt, arèt, non, non, non, epi gason, gen fè gason poze w kòmsi sa vle di ale pral pi fò. Moun nan literalman di w li pa renmen sa avan l ap fè ak ou. Li literalman di w, omwen a chak de, twa minit, chak senk minit, ou anfòm? Anmweyy ou renmen sa nap fè a? Sa deranje w? Ou konfòtab? M panse se yon pratik ou ni fi ni gason mete lakay yo kòmsi. Pale de fè bagay. Pale de fè bagay pandan w ap fè bagay, avan w ap fè bagay, lè w fin fè bagay pou konnen kisa w vle, kisa w prè pou fè. Èske w konnen w gen dwa di non? Bon, anpil nan nou ka mande tèt nou ki mòd kesyon sa. Men, èske w konnen anpil moun pa ka di non? Yo pè fwase oubyen desevwa moun. Poutan, di non s on bagay ki tèlman enpòtan. Se paske w konn di non ki fè wi w ap gen valè. Bon, la a n ap pale yon fason jeneral, men nan sa ki konsène nou, nan lit n ap mennen kont kilti vyòl, nou te wè tout wi pa gen valè, tout wi pa valab. Nou te mete aksan sou moun k ap mande konsantman an. Jodi a, n ap pale avè w, wi, ou menm menm k ap bay konsantman w, nou vin di w, Ou gen dwa di non. Si lè yon moun mande yon sèvis li konn difisil pou di l non, ale wè pou yon moun ou abitye gen relasyon avè l. Mikwo-twotwa ekip Koze Kilti Jòl la te reyalize avan Sen Valanten an montre aklè jan l difisil pou nou di non lè n ansanm ak yon moun Lè nou fin kase yon randevou. Anpil moun te reponn, Bon, nou deja la. Nou gentan planifye pou sa. Nou te jwenn repons sa yo bò kot ni fi tankou bò kot gason. Anpil bagay esplike sa k fè nou pè di non. Nou pè pèdi moun lan. Nou pa vle al nan diskisyon. Nou bezwen moun renmen nou. Men tou, anpil fwa nou regrèt apre. Alòs li enpòtan pou n mande tèt nou si wi fòse nou te bay la, lanmou moun n ap chèche a, diskisyon nou vle evite a vo plis pase lanmou nou gen pou tèt nou. Nou konnen aprann di non pa fasil. Men lè w aprann di yon lòt moun non, w aprann fè sa ki fè w plezi, w aprann renmen tèt ou. Epitou, kijan w ap ka renmen yon lòt moun si w pa ka renmen pwòp tèt ou? Èske yon moun ki renmen w tou pap koute epi konprann lè w di l non? Eben, mezanmi, nan sèzyèm epizòd Koze Kilti Vyòl, nou vin di w ou gen dwa di non. Pita, pou apwofondi konvèsasyon an, n ap resevwa Charlot Elder. Avèk li, nou pral pale de enpòtans pou nou di non, paske se sèl mwayen pou konsantman n ap bay la rale tout bon, jan nou renmen di l nan Koze Kilti Vyòl. Wap koute sèzyèm epizòd podcast Koze Kilti Vyòl. Tit epizòd jodi a se Ou gen dwa di non. Objektif emisyon sila se ede oditè nou yo gen kouraj Pou yo di non lè yo pa sou sa. Ede yo aprann refize yon relasyon seksyèl, pratik, tandans yo pa vle. Atelye sa envite moun reflechi sou kisa ki oke ak kisa ki pa oke nan chak sitiyasyon, yon fason pou yo ka pi alèz nan klase moun san yo pa fè bri epi fè yo konnen limit yo. Lide a se ede nou jwenn kèk fason pou eksprime volonte nou e mande lòt la li menm ki sa li vle. An nou pran yon ti tan pou reflechi sou limit tèt nou. Ki sa nou santi nou pare pou fè oubyen eseye ak patnè nou? Ki sa ki p ap deranje nou? Si patnè nou fè l ak nou. Kisa nou pa santi nou pare pou fè oubyen eseye ak moun nou renmen an? Lè nou nan yon sitiyasyon kote nou pa alèz, kijan nou reyaji? Èske nou arive di moun nan non? Ebyen, jan nou te di l deja nan epizòd avan yo, konsantman an dwe antouzyas. Tou de moun yo dwe santi yo alèz. Se rezon sa, nou tou de dwe mete nou dakò sou pratik, fason ak moman pou relasyon seksyèl la fèt. Pou w di sa ou vle, ou ka di plizyè fason. Mwen panse li ta bon si nou te fè l fason sa. Mwen twouve li bon pou nou eseye sa. Mwen pa deranje. Mwen pa gen pwoblèm ak sa. Nou sot wè kèk modèl pou pwopoze san ou pa montre objektif ou a se enpoze volonte ou. Pou tou de moun jwi relasyon an, ou dwe mande patnè ou sa li vle si li pa montre w li klèman. Ou ka di, Kisa ou panse si nou te fè sa konsa? Oubyen, Èske sa pap deranje ou si pou nou eseye fason sa? Kisa k ap fè w plezi? Kisa ou anvi fè? Oubyen, Kisa ou vle nou eseye? Lè ou okouran de volote lòt moun nan, ou pa oblije aksepte tout sa li pwopoze. Ou gen dwa di non. Nou konsyan refize volonte yon moun mete moun sa mal alèz, dèfwa menm li konn kraze anbyans relasyon an. Men, nou vle ou konprann patnè w gen dwa di w non. Ou menm tou ou gen dwa di l non. Nan sans sa, gen plizyè fason pou w di non jantiman pou evite choke patnè w. Ou ka di, Mwen pa sou sa kounya, annou mete l pou yon lòt fwa. Mwen konnen se sa ou vle. Mwen respekte sa, men mwen pa anvi sa jodi a. Ou ka di tou, Mwen pa santi mwen kapab. Yon lòt jou. Lide eksprime ak mande volonte a se raple enpòtans pou pa janm mete presyon sou moun pou fè bagay li pa vle fè. Sou nesesite tou pou kreye yon espas Kote youn lòt ka alèz pou di non. Si yon moun pa konfòtab, li enpòtan pou lòt la pa fòse l. Nou son twè fason pou nou reyaji si nou nan yon sitiyasyon ki rann nou enkonfòtab. Kounyeya. An nou pran yon ti tan reflechi sou kòman ou menm ou t ap reyaji si ou temwen yon sitiyasyon kote yon lòt moun pa konfòtab. Ou pare? An nou ale! Premye sitiyasyon, Ki sa w t ap fè si yon zanmi w ta di w yo mete presyon sou li pou li fè sèks men li pa santi l pare? Dezyèm sitiyasyon, Kisa w t ap fè si yon zanmi w t ap fè djòlè paske l jwenn yon taktik pou fè mennaj li resi dakò eseye yon nouvo pratik seksyèl? Twazyèmman, E si yon zanmi w ap vante l sou kijan li pral fè yon lòt bwè oubyen pran dwòg pou l ka fè sèks avè l? An nou gade dènye sitiyasyon an, kisa ou ta fè si ou wè yon moun ap fòse anbrase, touche patnè l, alòske patnè sa a te montre klèman li pa sou sa? Enben, tout sitiyasyon nou sot site la yo, se sitiyasyon kote dwa moun pa respekte, kote gen yonn nan moun yo konsantman l pase anba pye. Byen souvan, li difisil pou kanpe kont volote yon moun, pou fè li wè rezon, pou li tande yon bagay li pa panse menm jan. Men, depi ou asiste sitiyasyon ki rann yon moun enkonfòtab, ou dwe denonse y, ou dwe reyaji, pa fè silans. Ou dwe entèveni pou raple. Relasyon seksyèl dwe chita sou akò tou de moun yo. Li dwe fèt san presyon, san chantaj, ni manipilasyon. Menm si se ta va zanmi w, fanmi w oubyen moun ou pa rekonèt, sonje raple yo rapò seksyèl, atouchman san konsantman, tizonnay, Se zak lalwa pini. E jan nou te wè l deja nan douzyèm epizòd pòdkas nou an, prizon pa dous. Senaryo sa yo ansanm ak lòt zouti epizòd sa disponib sou sit entènèt pòdkas la. Apre emisyon an, swiv nou sou rezo sosyal yo kote n ap pataje lyen, Pou jwenn resous k ap ede nou ak moun nou konnen rete nan wòl yo. Ou ka rejwenn nou tou sou gwoup Facebook nou an oubyen gwoup WhatsApp Pòdkas la pou kontinye konvèsasyon an ak ekip Pòdkas la dirèkteman. Ou menm kap viv vyolans vèbal, fizik, sikolojik ak ekonomik, nou anvi di w, ou pa pou kont ou. Nou konnen nou pa ka kontinye ap di w pa fè silans pandan enpinite anvayi tout peyi a. Bouwo tout kote, yo nan medya, yo nan gouvènman, yo nan tout sektè. Se poutèt sa, nou mete yon sèvis ki disponib pou tande w. Elder ou se yon jèn pwodiktè mizik, mizisyen a tan plen, e an menm tan ou se yon etidyan nan psikoloji epi ou gen aspirasyon vini yon psikològ. Sosyal ak yon spesyalis nan psikoterapi. Epi ou sèvi ak karyè mizikal ou ak etid ou pou w pataje lide w sou konsyans sosyal. Kidonk, ou se yon aktivis. Donk, se yon plezi, Elder, pou nou gen yon avèk nou nan koze kilti vyòl jodi a. Se yon plezi pou m avèk nou, se yon onè pou m te reponn envitasyon an e m pa konn poukisa nou te panse avè m men sa fè m plezi anpil pou m te jwenn opòtinite pou m pataje panse m sou yon bagay ki osi enpòtan nan sosyete nou. Mèsi anpil pou envitasyon an. Se yon plezi pou nou menm, Charlo. N ap kòmanse e avan nou resevwa w jodi a, nou te prezante ka yon moun ki pa t vle fè sèks ak yon lòt men ki pa t rive di non. Nou te koute ansanm twomatis eksperyans lan kite lakay li ansanm ak kijan li rive jere sa ki rive l la. Daprè ou menm, kisa ki ka anpeche yon moun di non pandan li pa sou sa? Avan tou, mwen te vle felisite kouraj moun sa a paske li te rive simonte sa ki te rive l la ak sa ki te rive l la. Li te rive jwenn yon jan pou l kontinye lavi l malgre move eksperyans sa ki te rive l la. Mwen menm nan kad nan kad etid sikolojik nou, nou ka nou reyalize ke gen plizyè rezon an jeneral ki ka fè yon moun nan nan nan nan nan kad patikilye nan relasyon oubyen pa nan relasyon pa ka di patnè l oubyen yon moun pa ka refize patnè l sèks. Nan yon kad ki pi global nou konnen sa ki rele kon konfòmite avèk obedi an obedi obeyisans sosyal ke sosyete donk sa vle di preson sosyete a konn fè sou sou moun. an jeneral, kit se gason, kit se fi, yon gason si w pa fè, si w pa seksyèlman aktif, yon bagay kòmsi yo ka, yo ka petèt rele w omoseksyèl, yo ka ba w non, ba w bagay sa yo, e yon fi menm ankò, li presyon ankò pi wo pou yon fi paske nou konnen nan sosyete patriyakal ki jan gason wè fi, ki jan gason wè kòmsi fi dwe toujou disponib pou yo, toujou dwe bay tèt yo. Donk, moun nan, ki nan kontèks sa a, ap toujou gen tout presyon ekstèn sa yo sou li. O prim abò, ou ka ap di, men pou sa m ap di non, pou sa m pa ka, pou sa mwen anvi di non, alòske se yon bagay ke tout moun ap fè, tout moun ap ankouraje, tout moun ap di bè ala bèl, men pou sa yon mwen ta anvi di non. E enteryèman tou, gen lòt presyon ki ka ankò pi ajoute, ki se presyon ke patnè a fè sou li espesifikman. Si de moun yo nan relasyon, gen ta kòmsi jan ou ka di l ankò, moun ki nan relasyon, Nou konn tande souvan sa rive avèk gason an Ayiti lè yon marye yo di madanm mwen e madanm mwen li ye, m ka kouche l nenpòt kilè depi m leve kòmsi paske lefètke li gentan avèk moun nan, patnè a tou nan kote pa l li ka egzèse yon presyon sou fi, sou, sou, m pa konn tankou m te pran egzanp fi a men sou nenpòt ki, ki, ki moun nan. Dèfwa sa ka menm ka rive avèk, avèk vyolans vèbal, abi fizik donk. moun nan ka petèt pè pou sa rive l, epi di, a, m reziyen m, se yon lòt bagay nou tande anpil nan sous de Mikou, a, li tèlman anmède m men nan, m jis bay vag m reziyen m, paske m jis ba l bagay la pou l ka sispann anmède m. Donk m panse se yon melanj de tout presyon sa yo, yon melanj de de faktè sa yo, faktè ekstèn avèk faktè entèn nan ki fè yon moun ka petèt pa ka di non, menm nan yon sitiyasyon ke l te ka li wè ke l ta dwe di non men ke l pa anvi fè yon bagay ke l ta mande l. Pandan tout sezon sa, nou ensiste anpil sou kritè, pwiske w t ap pale de faktè ekstèn, sou kritè yon konsantman. Nou di fòk li antouzyas, fòk li lib, fòk li enfòme, fòk moun nan konn sa l pral fè a, fòk li espesifik. Kòm si li, moun nan gen dwa di l ap fè tèl bagay pou, li gen dwa, pa egzanp, di l ap fè tèl bagay epi l pa al pa al fè tèl bagay. Donk, fòk li espesifik. Epi fòk li revèsib. Sa, sa, sa vle di ke moun nan ka reprann konsantman an a nenpòt ki lè. Depi youn nan kritè sa yo tonbe, pa gen konsantman ankò. Men anpil moun panse, nou te fè yon mikwo twotwa, nou, nou te, avan nou kòmanse sezon sa a, avan Sen Sen Valanten, moun yo montre depi yo fin planifye, se fini. Menm si tout kritè sa yo nou sot site la yo ta tonbe, donk depi yo planifye se fini. Se nan konsa moun ki pa sou sa ankò vin tonbe nan yon sitiyasyon kote li oblije fè sèks la menm si li pa anvi paske l te planifye sa. Kijan daprè ou menm, kijan pou fè moun yo konprann ke nan fè bagay pa kapab gen le respect de la parole donnee? Sa se yon kesyon ki trè enpòtan e mwen premye bagay mwen te apresye nan kesyon an se. definisyon ke nou te bay, ke nou te bay konsantman. Yon bagay ke nou te vreman renmen bliye nan konsantman an, konsantman an dwe antouzyas. Se jan m tap di talè a, kòm si ke moun nan a, ou tèlman anmède m di l wi. E ou ka panse yon moun di w wi pa yon konsantman. Kòm si jis di yon moun wi, an fè sa pa bezwen konsantman. Kòm si 1 pou 100 sa vle di ou wè moun nan anvi fè sa ou vle fè a menm jan ke ou menm ou anvi fè sa ou vle fè a. Donk sa se yon pati ke m tou ke sitou nan sosyete nou an toujou ap bliye nan pati konsantman. E pou rès pou rès pou rès kesyon an m pa konnen si mwen ka map fin reponn li m ka petèt bon m ta prefere bay anekdòt pèsonèl m pa ki te rive m anvan anvan ke m Ou konn li? Mhm. Mwen menm, ki se yon gason, mwen se yon eteroseksyèl, e nou konn ki jan gason, yo wè gason nan sosyete a, an Ayiti, ki jan, ki jan yo wè, ki jan gason ta sipoze ye, bagay sa yo. Pandan ke m ap pale, mwen gen anpil tan ke m ap pale sou, sou konsantman, sou, sou ki jan gason dwe trete fi, ki jan bagay sa yo, mwen menm sa te rive m ke m te viktim yon bagay konsa san ke mwen m pa t reyalize ke mwen ta sipoze nan yon plas pou m te di non. e l te bezwen yon zanmi m. Se pou m la pou m fè istwa a tou kout, m te ap pale avèk yon demwazèl, nou te konn ap pale, nou te antre nan relasyon, e kòmsi nou pran abitid pale, pale, pale, epi nou planifye, nou di ok n ap fè sa, n ap pote relasyon nan yon lòt nivo, nou pral fè bagay, n ap fè bagay klè. E jou a rive, m pa t sou sa, m pa t anvi. Men nou te nan lari nou pase yon bon moman bagay sa yo epi lè nou rive se lè m reyalize ke fè tout sware a e map gade li stil gen atant gen de ekspektasyon men rive nan moman pou m te fè la m sezi ke m pa panse m nan bon ide paske m pa sou sa ankò moun nan fache li joure kòmsi li tèlman fè m santi m mal ke m te oblije rele yon zanmi m ki se yon estidan sikolojik m di l m esplike l sa k rive m nan la l di m epi la se la l ap kalme l ap di m yo Wilder it's ok. Moun sa dwe eseye agrese w nan paske w di l non, epi l ap eseye fòse w fòse li. Ou gen dwa pa anvi fè bagay pou se paske w yon gason gason dwe fè bagay fi se yonn nan bagay li t ap pede di m o gason yo a sòt ki travay w ap di m la bagay epi se yon zanmi m ankò yon fi ki te rele m jisteman pou l te kale m di m non Wilder se yonn nan bagay sa yo ke m ke n ap prèske fi nan sòt ap viv chak jou it's ok for you not to want it kòmsi kalme w rantre lakay ou e l fè tout rès li pou n ap pale avè m nan telefòn paske se te yon bagay ki twomatize m. E, donk, lò, lè m te wè kesyon an, li te raple m sa. Men pou m reponn a kesyon an egzakteman, m panse se yon edikasyon jisteman pou nou kontinye fè parapò avèk moun k ap inisye ak seksyèl oubyen demand seksyèl la. Paske laplipa di tan, nou pa, m pa, laplipa di tan nou fokis pou nou aprann moun ki viktim nan dwa l, kòman pou l di non. Sa ki enpòtan, men nou bliye, nou tann pou n bliye tou ke moun nan se yon viktim li ye. Li pa gen anyen pou l fou, li pa gen anyen l fè mal nan sa. Donk li pi enpòtan pou mwen, li pi enpòtan pou mwen pou m fokis sou moun ki ap pèprete aksyon sa yo. E yonn nan bagay ke mwen toujou fè lè map pale avèk jèn, sitou mwen plis fokis sou pou edike jèn gason kijan pou yo kanpe sèk sik vyolans avèk agresyon seksyèl ke nenpòt sik patriyachi ke nou kreye an jeneral nan sosyete ayisyèn nou an. Lè map pale avè yo, mwen toujou kòmsi ap eseye fokis sou pati Antouzyas, antouzyas. E yonn nan jan pou m fè pou m fè yo konprann sa, pou m reponn kesyon an pi dirèk se toujou eseye kenbe rapò sa, kenbe kontak la pandan ke w ap fè, menm pandan ke w ap fè ak seksyon an. Moun nan gen de jan l ap gade w, moun nan gen de sa l ap di w, tande sa fi a ap di w. Fi a pa ka di w kòmsi, a pa egzanp, arèt, arèt, non, non, non, epi gason, gen fè gason poze w kòmsi sa vle di ale pral pi fò. Moun nan literalman di w li pa renmen sa a pou l ap fè a. Wi. Li literalman di w. E mwen menm pèsonèlman mwen gen mwen gen yon bagay ke m toujou vwaye kòm si kòm mwen a chak 2, 3 minit, chak 5 minit mwen anfòm, mwen kontinye, sanble ou renmen sa n ap fè a, sa deranje w, ou konfòtab. E se yon pra, m panse se yon pratik pou pou ni fi ni gason mete lakay yo kòm si pale de fè bagay. Pale de fè bagay pandan w ap fè bagay, avan w ap fè bagay, lè w ap fin fè bagay pou konnen kisa w vle, kisa w prè pou fè, ki limit, jan w te ap di talè a. Kòm si nou gen dwa te di n ap fè, nou gen dwa te anvi fè tèl bagay men nou pa anvi fè lòt tèl bagay. Epi nou kòmanse nan yon tèl bagay, pa egzanp nan filasyon, nan sèks la epi moun nan panse l al gen tan ap ranje afè l, manche bwa bagay li pou l al konsine. Non, se pa sa ki te, se pa sa ki te, ki te, ki te konsantman an, nou pa t konsanti pou nou te fè sa. Donk li toujou enpòtan, jan w ap di a, pou update konsantman. Ou anfòm? Sa bon? Sa w fè a bon? Ou vle n kanpe? Ou alèz? Bouke, li fè w mal, kòmsi bagay sa yo enpòtan. Men se de bagay kòmsi tout tan nou pa fè yon edikasyon seksyèl an jeneral, kòmsi se de bagay ke moun yo menm pè pale, kòmsi laplizantan, sitou jèn patnè seksyèl, yo pè pale de fè bagay antre yo. Donk mwen panse ke li vrèman plis fokis pou mwen se jan pou nou kontinye edike moun yo sou tout kritè konsantman. Paske mwen panse ke mikwo-twotwa, on ti jan. pa pote repons ke nou te vle a, se paske ankò yon fwa nou kòm si nou pa gen anpil moun yo pa konn tout sa ki envòlv nan konsantman. Sa te gen yon ti tan la te gen yon bagay ki te fè yon gwo sèn sou rezo sosyo, yon demwazèl ki pa t konsanti jisteman, ki pa t konsanti ke patnè l te retire prezèvatif li pandan l tap fè ta kave li, misye retire prezèvatif pandan l tap fè ta kave l e tout moun pa t reyalize ke sa se te yon vyòl, kòm si m te kanpe, yo gade mwen kòm si anpil moun nan sosyete pa reyalize sa se yon vyòl li ye. Men se yon konvips nan vyòl. Komsi, pa gen lòt non ou vyole konsantman ke moun nan te etabli avè w la. Donk m panse ke, e m panse ke menm moun nan sa te rive a, li pa t konnen nan ki etap, li pa t konnen a ki pwen sa l te fè a te nan nivo aberan tou. Pase ke jan m di w la, nou pa fokis pou n edike moun k ap antreprann ak seksyèl tout sa ki gen rapò avèk antouzyas, sitou tout sa ki gen rapò ak konsantman. Sitou ankò, nan sosyete nou Ayiti, nou pa aprann moun ke antouzyas fè pati de konsantman. E, men, la n ap pale nan epizòd sa ke moun yo gen dwa di non, men n ap dakò tou n ap viv nan yon peyi kote anpil moun ki ap viv nan move kondisyon, donk anpil moun tou se nan fè bagay yo yo rive defann tèt yo. Ki jan pou nou sansiblize moun sa yo, ki parèt difisil, sou dwa yo pou yo di non, yo pa vle fè sa pandan ke se nan sèks yo kapab rive okipe tèt yo, okipe fanmi yo? Mwen te gen, mwen te gen yon bemol sou kesyon sa, paske lè, lè ou di, lè, lè yon moun di se avèk, se avèk sèks pou li okipe tèt li epi fanmi. Eske n ap pale de moun ki son travayè seksyèl oubyen n ap pale de moun ki gen, yon moun ki ap. ofri l lajan pou okipe l. An nou eseye pran tou de yon pa egzanp nan kontèks ayisyen pa egzanp sou yon pwostitiye, yon travayèz de sèks li li di non pou yon nèg pandan ke se pa nan kad travay li pa egzanp, pa egzanp yon aman ke l ap wè ki pa nan kad travay li li di non, nèg la di bon se sa w konn fè pou di m non kon w fè di m non li ka panse ke se rizyèz l ap fè sa nan kad yon travayèz de sèks oubyen kounye a an nou pran yon moun ki se yon dizon yon moun ki gen kòb k ap okipe l. E an kontrepati se stèks ke li bay. Si yon jou fi sa ta, li pa sou sa, eske ou kapab di fi sa pou l pa di non pandan ke si l di non se kòmsi li retire men kap bal manje a. Donk kòman pou nou sansibilize moun sa yo sou dwa yo pou yo genyen pou yo di non. Ankò wi jisteman donk sa m te konprann ankò yon fwa se ankouraje moun sa yo kontinye pwofese dwa yo pou yo di non men se pa yo ki merite sansibilizasyon an se moun kap bay kòb la ou konprann ke se moun kap bay kòb la ki sansibilizasyon se Premyèman, nan kad kòm si, pa egzanp, nan dezyèm kad la, m pa pale de travayè seksyèl paske travayè seksyèl se mwen m konsidere tankou yon travay nòmal. Jan w ta di sa la, si moun nan hors de l'heure de travail li, gason an vin avèk ide patriyachi l, l ap di o se pa se pa nan travay, se pa nan kad travay, menm si moun nan konsidere ke se pa nan kad travay li, epi gason an avèk ide patriyachi l, si l ap eseye fè bagay, ankò yon fwa se gason an koupab la, se gason an ki agresè a. Donk se li menm pou n edike oubyen se li menm pou n arete. fòse sa nan sosyete patriyakal e nan sosyete avèk tout mizè e tout sa n genyen ki fòse jan de relasyon sa yo oubyen m pa ka di fòse men ki mete a vi ki fè jan de relasyon sa yo fasil e donk li toujou enpòtan pou nou pwoteje moun ki oblije nan relasyon sa toutan ke li oblije ladan l jiskaske l pa dwe oblije ladan l ankò donk pou nou pwoteje moun sa Se pa li pou n sansibilize. Se moun kap fèl mal la pou n sansibilize. E kontinye pote sipò avèl li menm pou di ke wi. Paske li konnen ke li gen dwa di non. Paske li gen anvi di non. Jan m te di w la, lè sa te rive m nan, m reyalize wi ou gen dwa di non paske m gen anvi di non. Li santi, li konnen ke l gen dwa di non. Men li reyalize tou jan pou premye kesyon ke gen presyon sosyetal la, gen bagay ke a yon moun pa ka okipe m, bagay sa yo m pa kapab, m pa ka di non bagay sa yo. Donk, se moun sa a pou edike. Se moun sa a pou fè konnen ke sa l ap fè a. pa dwe fèt, sa lap fè a dwe fèt avèk konsantman moun nan nenpòt kilè li fèt la, ke son travayè seksyèl li dwe fèt avèk konsantman l, ou peye pou yon lè, ou peye pou yon sèvis, moun nan ba w sèvis la, si li vle, lè li vle, e jan li vle, se pa paske l son travayè seksyèl kòmsi pou ou. Donk se vrèman moun ki toujou ap antreprann demach sa yo, pou nou rantre nan dinamik, pou nou chanje, se tankou an Ayiti kòmsi lè m te gen ti sè m, map soti ta oubyen map abiye m nenpòt kijan m pa map kite m fè l, men ti sè a toujou Bèk se, se, la, jan la biye a pou, pou voka, pou voka tè. Mm-hmm. Li pa fè. Se gason pou, pou, pou apren, pou apren di ke fason panse a enbesil paske ou gason kon met chemizèt, ou gason kon mache loutoni. Mm-hmm. Pou voka tè. Mm-hmm. Non. Wè. Panse ke se, se moun. Toujou gon dinamik nan sosyete a, gon dinamik inegalite, gon dinamik ki enbalanse sa nou rele ejemoni maskilinite, gon dinamik ki mete gason plis ke fi oubyen nan nenpòt ki kad nou pran nan. Gon dinamik de pouvwa kote gen gon moun k ap toujou gen pouvwa sou tèt yon lòt moun. Se moun ki gen pouvwa a pou chanje, se moun ki gen pouvwa a pou edike, pou fè l konprann sa l ap fè a pa bon oubyen pou fè l chanje sa l ap fè a. Se pa moun k ap soufri a, moun k ap soufri a se èd li pou pote l, pou kontinye sipòte l. Pwen enteresan, pwen enteresan, e, e, on dènye kesyon avan ke nou di, di dènye mo, an tan ke mizisyen, e, ou konnen kijan mizik gen anpil pouvwa sou konpòtman moun, paske w tap pale de chanje moun, konpòtman moun, e edike moun ki gen pouvwa, moun ki an pozisyon de fòs la, e mizik gen anpil pouvwa sou konpòtman moun, e, de, de no jou, bon, depi lontan, men de no jou sitou nou wè. Mizik anpil fwa li aprann moun pa tande lè yo di yo non. Kijan selon ou menm sa ta sipoze chanje ki mekanis pou nou ta met an plas antan ke psikològ ke w ye pou nou chanje sòt de paradigm sa kote mizik menm li fè moun konprann ke bon fi a fè kapris fò gason ensiste jiskaske li pran l a lizur alòske l pat li pa ta sipoze sa jan w sot di l talè. Wi, ankò yon fwa map met yon bemòl sou kesyon sa pase ke. Bon mwen te gentan dil tou. Mwen pa yon moun ki vrèman fanatik ap konpare sa ki te konn fèt anvan a sa k fèt kounye a, men ou te gentan ajoute l nan poze kesyon an. Se depi le mond est mond, se pa kòmsi fenomèn ke n ap wè kounye a li pa vin eksponansyèl avèk jenerasyon nou gen kounye a. Se depi ke le mond est mond, mizik jan w ap di a ap ankouraje moun. pa koute non. M panse ke avèk aksè globalizasyon ke nou genyen kounya, plis bagay vin nan figi nou e plis moun vin gen plis konprann pou wè plis bagay, donk nou gen tandans panse ke bagay yo pi mal jodia ke jan yo te ye anvan. Men, ankò epi yon lòt fwa tou, menm jan te toujou gen mizik k ap fè sa, gen toujou gen lòt mizik, gen toujou gen lòt atis ki ap veyikile de lòt mesaj. Men, kòm nou se te kote bagay ki pi fasil la, bagay ki pi, bagay ki pi, m pa anvi di vilgè paske m pa twouve sèks vilgè, bagay ki pi nan figi moun nan se li ki pi ap mennen, m rive nan moman kote ke se jan de mizik sa yo, jan de mesaj sa yo ki plis nan social media oubyen nan radyo oubyen nan mizik. Se, mizik se moun ki fè l. Se toujou nan menm kontèks global ke nou te talè a, reyedike moun k ap fè mizik yo. Paske se moun, mwen menm mwen son atis, mwen fè mizik paske mwen enspire. Tout mizik mwen ekri, se swa son bagay ke mwen viv, swa yon bagay yon moun eksplike m ki a ki touche m, oubyen son bagay ke m ap gade. Donk, sa nou ekri, se reflè sa sosyete a ban nou kòm edikasyon, oubyen sa paran nou ban nou, sa nou sa nou ye kòm moun. Donk si yon mizisyen leve nan sosyete sa l viv, l ap repwodui l nan mizik li. Donk li enpòtan pou mizisyen sa yo retounen sou plan edikasyon an, edikasyon mantal, edikasyon moral. Donk se moun sa yo ankò jisteman, se yo menm ankò pou nou, pou nou, pou nou kòm chanjman an dwe kòmanse pa yo paske se yo menm jan nou ta di talè a ki veyikile mesaj la. Se yo menm ki antame pwosesis la, se yo menm ki nan dinamik de pouvwa, se yo menm ki anlè a. M kòmanse pale a m pou menm pou nou menm ki fanatik oubyen moun ki gentan kòmanse gen gen gen depasman de swa yo. Pale avèk atis prefere w menm. Atis pa ka fè menm, pa ka di tout bagay tout moman. jiska prezan an 2020. Nou te rele dèyè Tony Mixel te fè fè Madame Haché yon ti moman paske mwen menm se konsa nan dida yo konsa toujou. Men se jan de bagay sa pou nou kontinye fè paske se moun sa yo k ap veyikile mesaj yo. Se jwe l la se yonn men reedike l tou. Eseye reedike l fè l konprann kòmsi nan ki byenfonde, poukisa jan de fòm de panse sa yo pa ka mache ankò, poukisa jan de fòm de panse sa yo alyene yon moun oubyen menm mete l an danje. Mizik la, depi ou kòmanse pa re-edike moun, mizik ap chanje ankò. Se pou sa nan mizik, nan tout sa nan fè nan mizik, nou toujou ap pale de deaprann pou reaprann. Son sèk li ye, deaprann pou reaprann. Nou tout nèt aprann anpil move bagay nan lavi nou. Sitou nan sa ki gen rapò avèk dinamik de sosyete, ki gen rapò avèk dinamik de sèks e de jan. Sa nou te ka fè yon tout lòt deba sou li. Men nou tout nèt tèlman aprann move bagay, ni mwen menm, ni ou menm, sitou nou tou lè de a, paske nou tou lè de se gason. Sosyete a vrèman leve nou yon jan. pou nou pa konnen e pa respekte e pa pran fanm, pran fanm ayisyèn oubyen pran fanm an jeneral, jan nou wè ke majorite moun ap pran l lan. Donk ou menm ki gentan fè depasman an, paske ou ka fè entèvyou sa avè m, mwen menm ki gentan fè depasman an, paske m ka reponn yon kesyon nan entèvyou a, se travay pa nou pou nou kontinye anmède dèyè lòt moun sa yo ki poko fè depasman sa a. Pou nou di yo, yo, sa wap di a pa ka di ankò. Ankò yon fwa, mizik ap rete lib, jodi a kòmsi aspè sekswèl la, m pa twouve sèks vilgè, m pa twouve mizik ki gen rapò avèk sèks vilgè. Mizik ap rete lib, mizik se yon ekspresyon atistik li ye, donk sa pa yon pwoblèm. Men, jan wap di a, ankouraje agresyon, ankouraje bagay sa yo nan pawòl ou, mizik gen pouvwa pou l travèse latè, paske mizik ba moun plezi. E moun ap di, a se jis yon mizik. Non, li pa jis yon mizik. E tankou m ta di w a repete yon priyè. Le fèt ke w repete Je vous salue Marie pleine de grâce, ou pa konn li pa kè? Ou konn tout atribi de Marie, ou konn tout sa Marie ye. Ou menm pa t janm te di teoloji, men depi w piti w aprann resite Je vous salue Marie pleine de grâce oubyen Notre Père qui es aux cieux. Donk ou konnen ke gen yon Bondye ki nan syèl la, ki padone peche w. Ou konn tout sa l ye, ou gentan konn ide de li. Ou konnen l, li rantre anndan sistèm ou. Tankou papa di m, kòmsi mizik la, e pa kòmsi w ap pede di. Mizik la literalman di m ap stop ou, m ap veye w, m ap anmède w. Poukisa gran frè? Epi tout kote ou pase se mizik la k ap mennen. Sa m ap di ankò, outre fèt ke mizik la veyikile yon mesaj ki vrèman danjere, se yon bèl mizik paske se jan m di l ankò se mizik, mizik ap rete mizik. Men jan de bagay sa nou pa ka kontinye ap tolere yo. Se pa paske nou renmen atis la oubyen nou pa renmen l, paske nou dwe gen yon vizyon ki pi laj. Nou dwe gen yon re-edikasyon pou n fè, deyaprann pou n ka reyaprann. Elder, yon dènye mo pou nou kapab di moun yo ke yo gen dwa di non e ke pa gen moun ki gen dwa retire dwa yo pou yo di non. E se sa, pou mwen, sa se bagay ki pi senp epi ki pi fòmèl men menm tan ki pi bèl pou w ka di. Nou lib. Lè Dessalines te goumen pou nou an, lè zansèt nou yo te goumen pou nou an, se nou tout yo te lib. se pou gason ou lib de chwa kòm se pa gen ankenn moun ki ta sipoze fè w fè yon bagay ke ou pa vle fè sitou yon bagay ki grav avèk pwòp kò pa ou sa vle di mesaj mwen se toujou kenbe sa nan tèt nou men ayisyen ni nou frekan bagay yo difisil jan m di w la m toujou kenbe an kontèks presyon entèn ak presyon ekstèn men sonje dwa jan w ap di talè a sonje dwa ke w genyen pou w lib pou w lib e libè fè viktim yo jwenn jistis. Relasyon seksyèl se yon moman entimite ant de moun ki nesesite konsantman tou de moun sa yo. Konsantman sa a dwe antouzyas. Se pou sa, ou dwe konnen volonte patnè w e patnè w dwe konnen volonte w tou. Depi yonn nan nou pa sou sa, lòt la pa oblije dakò. Yonn dwe fè lòt konn sa. Ou pa oblije fè yon bagèy ou pa vle pou fè yon lòt plezi. Ou gen dwa di non. Di yon moun non souvan gen anpil, anpil konsekans negatif. Li konn menm rive enpakte relasyon ou te gen ak moun sa. Se poutèt sa, ou dwe chwazi fason ki pi janti a pou w eksprime opozisyon ou. Yon fason pou ou pa blese patnè w. Ou menm tou, lè yon moun di w non, sa pa vle di ou pa gen valè ni ou pa atire l. Konnen yon non yon lè pa vle di non pou tout lòt jou yo. E a chak fwa, piga ou ezite pataje anvi w ak lòt la. Nan sans sa, nou pral wè nan pwochèn epizòd nou an, ou gen dwa di wi. Ou renmen sa w sot koute a? Ou aprann anpil? Envite yon zanmi w, yon fanmi w koute l. Epi, pa bliye, n ap tann nou samdi pwochen 2 zè tapan pou yon lòt epizòd Koze Pi Ti Vyòl. Bonswa tout moun, a la pwochèn!